On plezi pataje e dezyèm fwa e dènye fwa e mwen te la m te vreman e apresye e kanmenm e reyaksyon piblik la tou aprè ki montre ke yo yo enterese a kesyon sekirite a patikilyèman e sa k ap rive nou e an Ayiti. Donk se yon plezi m avè nou e yon lòt fwa ankò e m ap salye tout e panelis yo m ap salye e kanmenm tout moun ki branche e mwen si ke pa milye ki branche deja, m pa gen chif yo men m pa gen dout ke gen anpil moun ki branche e enterese ankò yn fwa un peu plus pa rapò avèk tout nouvèl kap kap ki konsène peyi Dayiti patikilyèman nan moman sa a kote ke tout zye brake le mond antye gen pwojektè yo fikse sou Ayiti se prèske sak pral pase ankò yn fwa sou tè papa Jan papa Desalin nan. M pap kòmanse san m pa prezante senpati m bay tout fanmi, zanmi e lafamiy Benjamen. ki frape pa terib dram sa a ke tout moun viv pratikman an dirèk e malerezman pandan dram nan kouzen l e Fredo Dupoux te lan men kidnapè e atravè Alerte Haïti nou te ofri fanmi an asistans nou jiska la fen e se trè ta yè swa aprè remiz de ranson malgre tout apèl ke zanmi fanmi lanse men kidnapè yo pat bese lè bra Sa yo vin fè a se li y ap okipe, sa montre ke yo pa gen eta dam, yo pa t bwonche on moman pou yo ta di omwen y ap fè sa pou on moun ki te renmen peyi l, an palan de Mikaben. Donk m prezante senpati m a tout fanmi, zanmi, fanatik Mikael Benjamin. Mèsi Mesye Delva, san m pa pwofèt m yo di jamè 203, donk m imajine m ke w ap on twazyèm fwa avè nou kanmenm nan twazyèm mitan Yon lòt fwa, nou deja fè prediksyon. Mèsi. Depi n fè apèl a mwen, m ap disponib dan la mezi di posib. Sa fè nou plezi. E nou konnen ou sot fè referans ak tout moun k ap swiv pwogram nan e Valerio fè sa trè byen, li salye yo, kèlkeswa platfòm ke yo itilize pou yo kapab swiv twazyèm mitan. Yo sou tout platfòm nou yo, notamman platfòm Facebook nou an ke nou pral salye e ki kòmanse ap monte la, e platfòm YouTube lan tou. An kòmansan, ann salye yon konfrè mesye e ki li menm gen zye vijilan tou sou twazyèm mitan an, se mesye Jacques Jean Baptiste, e konfrè nou ki la ki anba live lan ke nap salye patikilyèman. Epi kademaryè la ki an dezyèm pozisyon fwa sa, Elysée Placide Kenty Joseph twazyèm pozisyon donk se pou montre w Mesye Delva kijan moun yo ap yo antiche y ap prese la monte vit pou yo wè kiyès k ap monte avan nan twazyèm mitay jodi a yo gen yon enterè patikilye paske anpil moun kòmanse monte Esaïe Jean Philippe nou salye w David Lordeus ki di good job nou salye w tou au nom Dieu Présumé nou salye w sètènman madam Djady Jean Baptiste Saint Louis ki li menm tou branche epi Eugène Jean anpil anpil moun ki kòmanse monte Alix Laguerre ki salye nou nou chak la an patikilye mesye nou salye Alix Laguerre e nou pap manke salye bon mesye sa rele tèt li bon antouka li rele tèt li François Duvalier nou salye l kanmenm genlè ti yon jwèt moun pran se pa yon pwoblèm nou respekte sa nou salye l nan non sa avèk tout lòt moun ki branche sou paj Facebook nou san n pa bliye Katiana e Fisnel. Et non gentan monte wi antouka Nadia cherie bonsoir Nadia cherie ki di kèlè la je suis la mèsi paske ou la Nadia cherie ann pase sou paj YouTube nou poun salye Jean Saint Marc ki dil branche epi toujou Global Television Network Global Television Broadcasting Michel ki branche li menm et Ducarmel Gabriel Louis Egbert Peterson Beauzieu ki di ki gentan di chapo pou envite a epi paj lavi nou salyew tou. Mèsi paske nou branche. Wi son ekip. M renmen sa mesye fon analoji an avèk nou. Se twazyèm mitan 3 jounalis 3 wòch dife. Mèsi pou sa. Byenveni tout moun. Mèsi mèsi Valerio e nou di mèsi tout moun ki branche nan moman sa e anvan nou pou brize laglas m ta renmen ke Valerio jodi a ke dosye Ayiti a yon lòt fwa ankò te devan Konsèy Sekirite Nasyonzini an e pa gen vòt ki pran. Valerio di nou nou egzatteman sa k pase jodi a nan Nasyonzini nan New York. Pa gen vòt ki pran paske jodi a gen moun ki te atann aske yo te vote sou rezolisyon sa. Yon rezolisyon n ap raple ke peyi Etazini avèk peyi Kanada prepare e pwopoze devan Konsèy Sekirite a yon jan pou yo vote sou li pou yo deside pou yo wè ki jan y ap fè, ki sa y ap fè avèk sitiyasyon peyi Dayiti a apre ke Premye Minis Ariel Henry an te lanse yon apèl, yon demand pou ke Nasyonzini vin jwenn li. Rabat entènasyonal la, n ap gade la, se te yè, se te madi pito ankò, se sa, yè ankò, Konsèy Sekirite a, kote ke jisteman Anbasadris Etazini an, ki li menm Linda Thomas-Greenfield, li fè konnen ke nan rezolisyon sa, gen 2 aspè, gen 2 volè nan rezolisyon sa ke y ap pwopoze. Premye volè a se pou yo kapab eben eseye wè kijan yo kapab kwape mesye gang e bandi yo, mete anbago sou yo, eseye wè si yo kapab koupe viza yo, anpeche yo vwayaje e yo presize e la gen yon presizyon nan si ou vle nan pwojè e rezolisyon sa ke nou arive jwenn, se ke fwa sa a anndan rezolisyon yo site non dirèk dirèk yo site non Jimmy Cherizier alyas Barbecue ki li menm alatèt e federasyon gang sa ki rele G9 ke yo akize ke. Non sèlman yon chèf gang ki li menm bloke tèminal Varreux a ki sipoze bay pi gwo tèminal gaz nan peyi a, men li responsab pou plizyè lòt zak ke yo enimere andedan rezolisyon sa. E masak Lasalin nan, gen plizyè lòt zak ke yo di ke li fè. Donk non Jimmy Cherizier nan rezolisyon an. Men se pa non Jimmy Cherizier sèlman, gen yon douzèn non lòt moun e ki yo menm ta sipoze, yo menm tou ta sipoze anba sanksyon sa yo, anpeche yo vwayaje, friz e du mwens jele kont an bank yo, mete men sou sa yo genyen kòm byen nan peyi a, epi sètènman al dèyè yo, moun ki yo menm ap sipòte bandi, y ap finanse bandi, ba yo zam e ki yo menm e ap. Semen laterè nan peyi a. Donk moun sa yo jounen jodi a, yo sou la selèk, yo andedan rezolisyon an tou, yo pa site, sètadi nan lis sa a, nou poko jwenn lis sa nou menm nan voa Kreyòl, men Gon lis ki ta sipoze parèt nan rezolisyon sa a. Epi lòt aspè a, dezyèm aspè nan rezolisyon an, enben si l, piske li gen pou l vote an n presize se vandredi pwochen ke ta sipoze vote an konsèy sekirite, enben la a yo pral pèmèt ke yon peyi, piske sekretè deta, sekretè jeneral padon, sekretè jeneral Nasyonzini Antonio Guterres te di ke se te ka yon peyi manm oubyen youn ou de, men la li pi presi kote ke Linda Thomas-Greenfield ki se anbasadris Nasyonzini Etazini an nan Nasyonzini, li di se oun peyi ki li menm pral pran lidèchip, ki pral pran kòmand fòs sa a ki ta sipoze vini, kote ke peyi sa a ta ka gen nan manda a tou, nan manda yo ta ka ba li otorizasyon pou li itilize fòs, zam, si sa ta nesesè. Donk, se pwopozisyon sa ki ki anndan rezolisyon an. Yon rezolisyon n ap raple w ke Kanada avèk pi Etazini mete sou pye, men ki plizyè lòt peyi ki rantre nan menm lojik lan, ki ta vle antre nan menm lojik siyen rezolisyon sa e menm vote pou li. N ap gade pou nou wè sa k pral pase vandredi. Men ann atandan, se sa ke nou genyen kòm dènye enfòmasyon. Jodi a, gen moun ki t ap tann vòt lan, men li pa fèt. Donk genyen yon ti, yo avanse l, an nou di pito pou vandredi pwochen. Donk se sa ke nou genyen kòm update Jacquelin nan rezolisyon Nasyonzini an. E kòm dabitid voa Kreyòl ap swiv pou ou e l ap pote l pou ou jan li pase a kòm dabitid. Mesye Delva, e yon lòt fwa ankò n ap di w byenveni e mwen menm premye sa m ta renmen mande w e pa egzanp ou sot fè referans a Alèt Ayiti ki t ap travay avèk lafanmi e Mikaben sitou nan sou ka mesye Dupo a e di nou nou prezante nou e òganizasyon sa oubyen antrepriz sa di nou ti mo sou li nou paske nan dènye e pwogram nan nou te fon ti alizyon a li men san nou pat rete sou li. Bon mèsi pou opòtinite a Alerte Haiti se yon òganizasyon a bi non likratif ki ankadre viktim fanmi viktim nan lèvman patikilyèman e slogan nou di ou pa pou kont ou e se petèt li trè byen chwazi pa rapò avèk sa moun yo ap andire lè y ap viv yon dram parèy. E lòt jou m t ap tande yon moun ki t ap analize kesyon lanmè a, poukisa Ayisyen pè lanmè, e li te lye l tou avèk kesyon kidnaping nan, paske gon listwa dèyè afè lanmè a pa rapò avèk lesklavaj, donk ki rete kanmenm yon twomatism lakay Ayisyen ki fè ke anpil etranje toujou etone ke anpil e pi fò Ayisyen pa konn naje. son peur li ye e se menm jan avèk kesyon kidnapping nan. Ayisyen an devlope yon peur bleu. Talè m ap pale avèk, avan m antre nan emisyon an, m t ap pale a yon zanmi ki te gen frè l e ke yo te kidnape e l di m ke frè a mouri 5 an aprè kidnapping nan men l pa janm remèt li de chòk ke l te pran lè yo te kidnape l lan e jiska son lit de mort l ap rakonte torture ke l te subi lè yo te kidnape l la. Donk Alerte Haïti vole au secours des et des victimes nan nou ba yo yon ankadreman. e dans la mesure où yo fè apèl a nou bien sûr, kote ke nou pèmèt ke yo yo yo mieux abòde e e e pwoblèm sa, dram ke y'ap viv la. E o dela de kesyon e ankadreman lò dè negosyasyon, nou kontinye avèk viktim nan dans la mesure où genyen dè enfòmasyon ke nou ka releye lapolis la. Paske il ne s'agit pas d'ankadre sèlman, fò nou rive a bou de fenomèn sa, paske lobjektif se pa sèlman de ap ede moun negosye, se de idantifye se ki son kan menm lè zotè e sou le teren e menm lè zotè entèlektyèl, paske istwa kidnaping nan montre w se sa l ye, se de moun ki kache dèyè kan menm e on pòs ke yo okipe on byen on pozisyon ke yo gen anndan sosyete a e ki kapab kòmande de moun, kòmandite de zakt menm pou y al fè de moun kidnape lòt moun. Donk se sa ke nou fè o nivo de Alerte Haiti, nou ankadre viktim yo dabò e nou kontribye tou e dan la mezi ou nou kapab gen des enfòmasyon ki kapab fasilite ke lapolis la ale dèyè moun ki fè zak la. Donk sa antre nan kad rezon ki fè nou rele on spesyalis tankou jodi a. Donk mesye, mesye Delva a dispozisyon nou e ann ale. Mikwo Jean Robert. Misyon Nasyon Zini, Etazini pwopoze ansanm avèk Meksik la e ladan l gen sanksyon e alò yo site non Babekyou. Rapò 12 paj sa a Ou panse son bagay kap afekte Babekyou vreman? Bon e m panse ke e li jis mete Babekyou e Jimmy Cherizier sou la selèt e tout deklarasyon l fè yo ou wè pratikman ke se on moun ki kap kap e ki viv de sa menm otreman di ki renmen jan de jan de atansyon sa yo evidamman ki pèmèt ke l fè pase mesaj li. Donk pa bliye ke rezo sosyo yo e pou yon rezon e pou yon lòt trè souvan se yo panche petèt vè jan de pèsonalite sa yo. E jodi a la ke li kanmenm pran lidèchip mouvman G9 la kote ke li okipe kanmenm Varreux ki reprezante yon pozisyon estratejik, dayè tout moun ap sibi kriz gaz la, byen ke gen lòt bagay ke ou ka eksplike ki dèyè l, men se youn nan rare fwa ke mwen wè ke nan rezolisyon an ke yo pwente du dwa Barbecue, pa bliye ke nan deklarasyon ki ta nan deba yo, yo te pale de tou de Christelle Pierre ki se yon apati de yon atik New York Times te sòti e yo te pale de dram sa ke jèn fi sa li viv men wap gade ke tout reyaksyon ki pral fèt aprè yo trè peu de moun pale de Christelle Pierre e tout moun fokis sou bandi a tankou genyen de moun avize ki konn di li se preske lè nèg la ap viv dan lanonima lap viv dan lamizè e lasosyete senterès a eu quand ils quand ils deviennent des criminels. Otreman di, fò nèg la fè de zak spektakulè, kidnaping, asasina, e kenbe de moun an otaj, epi lè sa y ap pale de li, ce que n ap viv depi 2004. Donk Barbecue se pa kan menm diferan de sa ke n te konnen tankou yon moun tankou Dred Wilmé oubyen yon Amaral. Donk nou wè figure sa yo deja, petèt ke rezo sosyo jodi a, vin fè ke nou wè yo plis. Dayè wap wè konparezon kap fèt antre yon lòt chèf de gang nan lòt zòn ki rele Izo. Yap montre w ke nonb de view kan menm e followers ke Izo genyen e depase Mikaben e ki se kan menm yon atis ke nap di ke se youn nan pi gwo atis peyi a te genyen. Wap gade ke Mikaben genyen 70 mil followers Izo gen prè de 72 mil. Donk la li montre w reyalite peyi nou an. Donk se pa etonan ke jan de piblisite sa yo Barbecue twò kontan yo. Dotan plis ke pèmèt ke m di w menm avan rezolisyon an nan anbasadè di Kanada le avè kanmenm li te kanmenm eske son maladrès eske il a mis le pied dans le plat. oubyen tou senpleman li deside kreve absè a, lè ke l te sigjere avèk minis afè etranjè Kanada a Madam Mélanie Joly, kote yo te sigjere yon trèv e l te sigjere ke yo jwenn yon antant avèk G9 la. E yn fwa ke w di sa, ou kanmenm montre ke ou rekonèt G9 la kòm yon enstitisyon menm, ou prèske mete G9 la lan nivo yon pati politik de lopozisyon. Toutafè, e sou liy sa, sou òd dide sa, nou remake, e sou rezo sosyo nou remake sa tou, lè pa egzanp Jimmy Cherizier alyas Barbecue, lè li ap fè dè retransmisyon an dirèk sou rezo sosyo yo, e lòt bandi tou ki yo menm antre nan yon katye popilè, y ap fè swa distribisyon manje oubyen y ap mache nan lari, nou wè genyen kòm, se kòm si yo sot di l la tèlman byen, se kòm si se yon lidè politik k ap mache. Ki jan w eksplike sa? Ki jan w eksplike fenomèn sa? E ou sot menm bay yon lòt Yon egzanp ki trè, ki deranjan menm pou sosyete a, kote ke lè w gade Barbecue, alò Izo di mwen, si y ap konpare nonb de moun k ap swiv li sou rezo sosyo a vizavi de Mikaben, ki se jodi a la pi gwo atis ayisyen an, nou wè ke l gen plis moun k ap swiv li. Ki jan w eksplike fenomèn sa? Poukisa moun yo bokou plis panche, anfen, vè yon sòt, m pa konnen si se yon apresyasyon, m pa konn sa l ye? Ki sa l ta ye daprè ou? E ki jan w eksplike l? Bon, dabò, pa bliye ke y ap, yo Kontreman a, kontrèman a sa de moun ka konprann, e lè ke gouvènman an, pa egzanp, anonse de mezi, e ou wè yo prèske ri yo. Yo prè, lè menm premye minis la di ke li pral fè tèl bagay, li pral debloke, dayè an, le premye minis e Ariel Henry, le 21 jiyè 2021, kèlke jou apre asasina e prezidan Jovenel Moïse e kèlke jou apre li menm li antre an fonksyon, li te di ke sa ap pran l 3 mwa pou li mete kesyon ensekirite a plat atè epi lavi reprann. Donk jounen jodi a la a w ap gade konbyen tan sa fè depi li te di 3 mwa a. Otreman di, pawòl e otorite nou yo vin pa kanpe sou anyen. Alòske pou bezwen konn se prèske meteo, pou bezwen konn tanperati lari a, sa k pral fèt, se bandi yak pale e lèl pale pawòl kel di a li fèl vre e ou wèl vre donk lè moun yo branche a se pa ke yo admire moun nan men yo bezwen konnen sak pral fèt yo bezwen konnen eske pou yo sòti kisa Barbecue Izo ou bon lòt pral anonse paske yo konnen sa anonse a ap fèt vre l anonse l bloke Varreux l bloke l li anonse lap kenbe l an otaj li kenbe l. premye minis la oubyen yon manm gouvènman an anonse ke yo pral fè sesi, yo pral fè sela, e m ale pi lwen, yo pale de dola, yo pale de mezi ki pral pran, anyen pa ka regle. Donk la, si pou konn sa k pral fèt pou pran tanperati lari a, pou pran tanperati peyi a, enben malerezman, se lidè gang yo ke w pral wè ke popilasyon an li prefere se yo l ap tande pou l pa rate anyen pou l ka konnen prèske kòman pou l pran lari a. Donk se la rezon pou lakèl lè ankò yon fwa. Yo pa sèlman tande, yo bat bravo pou yo tou. Yo bat bravo pou yo. Yo bat bravo pou yo tou nan lari e menm sou rezo sosyo tou nou konn ap remake Kijan se yon fòm de bravo virtuel yap voye bay bandi yo? Ekout, se wi bravo virtuel cert men ankò yn fwa e se petèt tankou m di l l'histoire des peuples colonisés trop longtemps sa di ke nou gen kanmenm yon sendrom de de pè e de de se pa se se pa yon respè ke l ye se la peur e map ba w yon yon ti anekdòt. e dènyèman ke gen yon moun ki tap fè yon temwanyaj, gen yon lòt lidè gang ki nan yon zòn gran ravin ki rele ki te gen pitit li ki gen 6 zan ki tap fete timoun nan e misye temwanye misye di ke kisa pitit li te mandel pou lè l mande pitit li kisa w ta renmen papa w ba ou e pou w fèt li alò se yon lidè ki gen anpil kòb de kidnaping de detounman de kamyon de machandiz etc misye mande timoun nan kisa w ta renmen m ba ou timoun nan di papa m ta renmen w mennen m nan epidò e misye di ke sa te deranje l anpil pou l wè ke pouvwa l genyen nan zòn li an pitit li ta renmen al jwe lan epidò avèk de ti zanmi l ke l paka mennen l donk la ankò yn fwa sa montre ke nèg yo kontwole yon zòn sèt, men yo prizonye, erezman, jiska prezan de zòn kote yo ye a. E se la ankò yon fwa ke m kondane atitid otorite nou yo ki pratikman pa gen oken plan, ki konnen ke efektivman ke ou mèt tande sa w tande, Babekyou ap vire la nan zòn li. Babekyou pa ka fouti pran tèt yon manifestasyon li di li pral Dèlma oubyen l ap monte Petyonvil. Nou poko janm wè sa. Donk malgre bravo a ap bat, malgre ke gen moun k ap swiv li, men yo li konnen ke teritwa pa la li e ke l limite ladan l. Donk li deranje kanmenm, il est prisonnier de sa zone. E malgre ke l prizonye dan sa zone, li arive mete jenou. 2 sinyal avèk envite nou an ki se Reginald Delva ki t ap reponn kesyon Valerio Saint Louis a sou Babekyou ki se sèl non ke m tande nan rezolisyon an Jimmy Cherizier alyas Babekyou se non sa ki tounen yon vedèt nan pwojè de rezolisyon sa piske poko gen vòt se yon pwojè de rezolisyon l ye. ki trè prezan e y ap pale de Barbecue gen anpil moun e Barbecue tou se sa e se sa m ta pral mande mesye Delva e dè eleman konsènan Barbecue Barbecue di kòl pa janm li menm li pa janm fè kidnapping li menm se pèp l ap defann li di li menm mande Li menm mande yon plas nan gouvènman, nan kabinè a, nan nouvo gouvènman. Li menm pale, bon, gen yon sous ki di ke li ta menm mande yon amnisti pou l kapab yon reinsertion dans la société pou tout bagay vin normal. Donk yon sitiyasyon ki trè konplike. Nou swete ke pwoblèm koneksyon an rezoud avèk Mesye Delva pou nou kapab kontinye dyalòg sa ki trè enpòtan sitou ke peyi nou, peyi Ayiti, li divize sou kesyon fòs etranjè la ki ta retounen nan peyi a, pandan se tan gen anpil traktasyon k ap fèt o nivo, o nivo dè peyi, sitou manb de òganizasyon mondyal la, Nasyonzini, n ap pale. Etazini ak Kanada an tèt, san bliye Le Meksik, li menm tou ki kopa kosiyen yon rezolisyon, san bliye tou Repiblik Dominikèn ki toujou li menm l ap fon demach pou ke yo fè fas ak pwoblèm peyi Dayiti a. M pa konnen Valerio si nou ke eske se Fred Kaimit k ap di nou eske Mesye Delva dwe sòti pou l re-antre ankò pou nou kapab E pou nou kapab etabli lyen ankò. Wi, il semble ke lap eseye fè koneksyon an, nap eseye rezoud pwoblèm sa a, sètènman direktè teknik nou fè lka imit pa fè le posib. Pou retounen sou sa w tap di a, Jacquelin, se de sa ke nap pale, nap analize sitiyasyon an, e jodi a nou gen yon ekspè nan sekirite ansanm avèk nou, se Mesye Reginald Delva, ki te kòmanse ap elabore, kòmanse ap pale sou kesyon ansanm avèk nou. Men la e non sèlman Jimmy Cherizier Barbecue li mande yon amnisti talè a la e ou tap di sa tèlman byen Jean Clair men li tou mande li kareman mande gouvènman an pou yo retire manda manda dare damne ou darestasyon ke ta gen kont yo pou retire manda yo se kòmsi li li an eta li an pozisyon de fòs di mwens pou l pale avèk e premye minis Ariel Henry e e sètènman pou li kareman enpoze tèt li e andedan sosyete a jan lap fèl lan. non sèlman li kanpe nan Tèminal Varreux a bloke peyi a, se sa jisteman ke anndan rezolisyon an yo repwoche li. Reginald Tonnerre. Voilà, Mesye Delva retounen ansanm avèk nou. Ok, Mesye Delva. Wi, m'eskiz m te wè m te pèdi koneksyon an e donk m tap m pa konn si m mèt reprann kote m te. Kontinye elabore sou sa. Sètènman. Wi, donk, se sa m t ap di. M t ap di ke lè w pran kanmenm yon endividi limite e kapab di nan teritwa li, e malgre tou ka rive gen yon enpakt sou tout yon peyi. Donk la m panse ke se tankou tèm ameriken an te ka di shame on us. Evidaman shame on nou tou yo dabò paske nou menm popilasyon an n ap sibi sa k ap pase la. E ankò yon fwa avèk deklarasyon anbasadè Kanada a, ki kanmenm vin ouvè vwa pou yon lòt menas ankò ke nou gen jounen jodi a la a, e ke w ap gade pa rapò avèk anplè e o aksyon gang yo ap pran. Pa bliye ke konfigirasyon an, fò ke nou konprann li byen, fò nou pèmèt ke jisteman tout moun k ap suiv deba sa a konprann mye sa k ap pase ann Ayiti kounye a la a. Ou gen de gran, ou gen pratikman de gwoup e ke ki pratikman deklare lagè depi kèlke tan, e se G9 la ke nou sot pale de li ke yo rekonèt kòm yon antite Yo preske rekonèt li, ofisyalize l, ce que nou deplore, e d'un autre côté, ou gen je pèp la. Je pèp la li menm ki gen spesyalite pa l sitou nan kesyon kidnapping et autres ki genyen lè Izo, lè Manno, lè Vitelòm, lè Lanmò San Jou e e tout ekip sa yo, moun de twa mesye Lasalin yo. Donk lè ke ou gen yon deklarasyon konsa ki fèt de yon responsab etranje, yon anbasadè, yon minis afè etranjè e pa dè mwendr, otomatikman kisa nou pral wè, yn fwa ke deklarasyon an fèt, lòt gwoup la pral vin pase vlim ensekirite pa l pou l fè rekonèt li tou kòm antite. E se sa n ap viv la malerezman ann Ayiti, la popilasyon è priz antre sè de kouran, kote ke vin gon revèy de lòt gwoup la e se sa k fè ke w wè briskeman kidnaping yo kòmanse ap fèt, wap wè ke la region du Nord aujourd'hui est menacée, genyen le 7 octobre, dans la nuit du 7 au 8 octobre, gen yon deploiement de force ki fèt par je pèp la, yo okipe literalman zòn Lafito, zòn Moulin d'Haiti, zòn Sina, yo okipe vilaj la, pandan nap pale la moun ap evakye vilaj la, moun ap kite zòn nan, menm jan sa te fèt lè Arnel Joseph te kite prizon. li tal okipe vilaj de Dye, jodi a la ou riske jwenn vilaj yo rele vilaj minotri a kap ki pral koupe kanmenm le departement du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l'Artibonite ki pral koupe zòn sa pa rapò a okipasyon kap fèt e yo fèl imedyatman apre deklarasyon anbasadè Kanada a ki preske mete G9 la sou yon pyedestal. Donk, sa k ap rive la, m pa panse ke otorite yo, mwen vle kwè ke yo pa konprann ni. Paske si yo te konprann ni, t ap gen yon aksyon ki t ap mennen deja pa rapò a nouvo matisan sa k ap devlope sou wout nò la. Trè byento, si ryen nè fè, ou pral wè ke moun, menm jan y ap plenyen de matisan, yo pral plenyen de zòn Lafito a tou kòm yon teritwa de non dwa. Paske jodi a la, tout kay Leta te bati, pou anplwaye sa yo te rele minotri yo, moun ap kite zòn nan. Otreman di, genyen tout gwoup ame yo ki kòmanse ap okipe zòn sa. Donk la ankò yon fwa, nou tire sonèt dalam nan plizyè fwa, nou o nivo de Alerte Haiti, on a alerte les autorites, les plus hautes autorites, Premye Minis, Chèf Polis, responsab ankò yon fwa a de nivo dentèvansyon men malerezman pwosesis la ap kontinye donk ankò yon fwa popilasyon an pran la nan 2 kouran yon kouran yon gwoup ki di ke l kontwole vare li kontwole gaz la dayè gaz la l ap vann sou mache nwa pandan ke nou di pa gen gaz la gen anpil moun ki jwenn li menm si yo peye l o pri fò men otreman di sa devyen yon komès likratif e yon sous dapwovizyonman pou le je d'oeuf. Pandan se tan, lòt gwoup la li menm li di bon ou kontwole gaz la, bon mwen m pral fè kòb mwen an yon lòt jan. Se sa k fè ke wè pa wè, yo pap lage Fredo e Djoupo konsa, yo pap lage jodi a la Ralph Senecal ki genyen yon nèg k ap ki gen dèzane l ap goumen nan afè anbilans ki ede kit ou pa gen kòb kit ou gen kòb Ralph Senecal pap janm di w li pap ka vin chèche w li monte barikad la l chèche moun jodi a la li li lan men gwoup Lanmò San Jou a. Donk se la ankò yn fwa e malgre apèl ke fanmi yo lanse, malgre on ranson ki bay, e son chofè e li non pa ete relache. Donk se la ke w ye jodi a la, pandan ke ou santi ke blan. Mpa konn Fred si gon si gon teknik la si gon solisyon e petèt ke nou ta fè mesye Delva lokalize l yon lòt jan pou nou kapab e fè fas a li byen ke konnya n ta sipoze lè n ap gade egui mont li ki ap monte konnya byen ke nan digital nou ye konnya nou ta dwe kòmanse pale de kesyon kesyon fòs militè ou byen fòs etranjè banm di bagay la byen fòs etranjè daprè demand gouvènman ayisyen an fè pou yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite a e pwoblèm kriz alimantè la epi tou vin gon pwoblèm imanitè tou avèk kesyon kolera paske tankou sekretè jeneral sekretè jeneral Nasyonzini an an palan de Antonio Guterres misye te di ke misye di ke Li difisil kounye a pou kapab fè fas ak kesyon kolera paske se yon kesyon de dlo. Li di kounye a ke moun responsab sante, otorite lasante yo, pou yo kapab trete dlo yo, fò yo mouv. E sikilasyon pa fasil nan peyi a paske apre avèk kadriyaj ke gang yo fè, yon bò gen G9, yon lòt bò gen lòt mesye yo. Donk peyi a kadriye, ou pa kapab fonksyone ladan l fasil. Donk sa vin anpeche ke enben vrèman ke otorite lasante yo kapab fè fas ak kesyon kolera e nou sot tande e nou kapab li plizyè enfòmasyon ki vin jwenn nou, plizyè chif kap vin jwenn nou, enben nou wè ke kolera ap bay pwoblèm nan peyi Dayiti e nan prizon yo se pa pale, yo oblije lè yap fè kalkil yo, ministè sante piblik ak popilasyon lè lap fè kalkil yo, li oblije konte prizon ka ki rive nan prizon yo separeman Tèlman sitiyasyon an rete trè konplike nan peyi Dayiti e gen pam tou e pam se pam vle te vle di oubyen OPM OPM te vle di Òganizasyon Panamerikèn Lasante li menm ki fè yon apèl de 13 milyon dola pou kapab pou yo kapab fè fas ak pwoblèm kolera a nan peyi Dayiti pandan ke n ap pale de tout koze sa yo enben kolera vin li menm e li vin ajoute ak sitiyasyon. E se otan de pwen, Jean Robert, Valerio, ke nou vle diskite jodi a avèk Mesye Delva, ki se yon spesyalis an sekirite, se lòm kilfo pou nou te rele jodi a, men malerezman nou wè de pwoblèm teknik, e ki ap kraze nou jodi a Valerio m pa konn sa nou ka fè eske Valerio ap eseye rele mesye Delva pou nou wè kèlè son stati ki jan ke ki jan ke li ye pou nou kapab kontinye deba a n ap raple w ke w sou twazyèm mitan sou voa kreyòl e se avan dènye edisyon nou pou semèn nan demen n ap gen n ap gen mesye Fizeme k ap avè nou. ki li menm son spesyalis, son spesyalis nan kesyon politik. Voilà. Monchè Delva, bon m pa konnen, m te vle poze kesyon sa anvan nou pase nan kesyon de fòs la demand ke gouvènman an fè. E m ap gade, m ap ba w 3 eleman, 3 eleman sa yo m ap mete yo, ou menm w a analize yo. Gen premyèman gen G9, li menm li tounen yon vedèt, G9 tounen yon vedèt nan kriz peyi Dayiti a. G9 di konn al pa fè kidnaping li menm. Dezyèmman l mande pou yo met pou notamman Babekyou mande retire manda ki gen dèyè do l la, dèyè l la. Li mande tou pou li fè pati de solisyon peyi a, pou l fè pati menm de gouvènman, pou l jwi de yon amnisti. Se sa ki vin jwenn nou, nou menm. Ki lekti ke w fè antan ke yon spesyalis k ap swiv kesyon sekirite, kesyon gang? Bon, se nòmal ke, pa bliye ke gen de script ke mesye gang sa yo y ap swiv de lòt peyi. E yo sètènman tou gen de konseye, gen de diskou oubyen deklarasyon ke nèg yo ap li. E avèk tout respè ke m gen pou yo, ou konnen si se pa yo k ekri l, sa vle di ke menm kanmenm lè mo ki son itilize e timing ke nèg yo pran pou yo itilize a. Sepandan, nou pa pap retire ke yo genyen de revandikasyon. Pa egzanp, lè w pran moun tankou Jimmy Chorizier Barbecue, se sur ke li gen li gen de revandikasyon klè pa rapò a yon rapò ke li jije ki enjis. Nan de peyi yo fè sa yo rele de komisyon jistis e verite, ki pral pèmèt ke efektivman ke tout moun gen chans tande moun ke yo akize a. Men nèg sa yo pa ta renmen yo tande yo lè ke se lan prizon ke yo mete yo pou yo al tande yo lan tribinal. Yo ta prefere ke se yon gwo tribinal ouvè ki fèt kote ke li toujou jwi de libète l pou l gen opòtinite pou l etale kan menm pou yon lòt moun kapab di kisa yo repwoche l. Donk se pozisyon ke l toujou swiv ke Jimmy Cherizier genyen. Dayè, w ap wè resamman genyen yon sòt de deklara, plizyè deklarasyon ki fèt pa mesye Jean Jean Robert Dorcénat ki nan komisyon e e dezarmeman an ki li menm te prèske fè l pòt pawòl de e de G 9 la dan la mezi ou li pote devan revandikasyon e e G 9 la ki vin kreye ankò yon fwa ki vin mete lwil sou dife lòt ekip la ki se je pèp la ki di kounye an la Dorcena montre vrè koulè l, li montre ke se je 9 ke l ap defann. Donk ankò yon fwa lòt gwoup la santi l leze pa rapò a yon komisyon ki sipoze la pou tout kalite gang ki gen lan peyi a ki montre ke li pran pati pou yon gwoup de gang. Donk la se ankò yon fwa de eleman ke n ta kapab pran tout rès emisyon an ou ben plis menm pou nou analize konpleksite e sitiyasyon. Donk la se sur ke e Barbecue fon demach e mal e rezolisyon sa ki soti ya ou preske kan menm e santi ke se yon bagay ki pral vwe a lechèk li pap menm analize. Dayè pa bliye ke lè nap pale de G9 nap pale de G9 ki di ke l pa fè kidnaping sa se deklarasyon e e e Jimmy Cherizier ki di ke l pa fè kidnaping men Kanmenm, tout moun k ap analize kesyon an konnen sous daprovizyonman an arm, an munisyon e petèt gen lòt aktivite ke mesye yo mennen ki pou pèmèt ke yo rete mobilize. Donk, pa bliye ke yo toujou pale de G9 e alye. Donk, èske se tout moun ki nan gwo la ki pa fè kidnaping? Dayè, se pa le sèl krim ke ou kapab di ke yo repwoche gang arme yo. Yo repwoche yo asasina, yo repwoche yo detounman de kamyon de marchandiz. Donk la se tout kanmenm on deba ki pou ta fèt akote lòt gwoup la li menm ki remanpe misyonè ameriken e 17 misyonè yo, 16 ameriken, on kanadyen, li te revandike l. Donk se pa moun ki met pawòl nan bouch li. Donk la ankò oun fwa, e se on sitiyasyon nou rekonèt ki ekstrèmman konplèks men e m panse ke otorite yo pa ka kwaze bra yo ap tann blan vini pou rezoud pwoblèm nan pou yo. Donk la fòk yo vrèman genyen yon il ya il ya kan menm urgence en la demeure tankou m kapab di peyi a paralize fòk gon solisyon. Lè n gade jan lè lwa anvan menm nou abòde kesyon rezolisyon nasyonzini an gen de bagay ki atire atansyon mwen se polis nasyonal la Gang ame yo Gang ame yo, yo nan mitan, yo viv nan mitan popilasyon an. Eske se yon fakte ki anpeche ke polis la, menm si yo ta ba li blende ki vin kounye yo la, pou yo ta antre anndan, e kòm ou pa konnen nèg yo, si w konnen yo, se yon bagay, men ou pa konnen nèg yo, pou ta ka gen domaj kolateral, eske se pa yon bagay ki kapab deranje tout operasyon? ke la polis te ka mennen pou deloje mesye sa yo ki entegre yo nan mitan popilasyon an? Trè bon pwen, e fò m di w kan menm se pa la polis la sèlman. Paske kan ton pale de ransèyman, kan ton pale de dentèlijans, ou pa kapab konsidere la polis la sèlman, fò w konsidere anplwaye imigrasyon, fò w konsidere kan menm nèg k ap travay la dwann nan. Donk tou sa fè pati de kò ki kapab ranfòse sekirite yon peyi. Ou pa ka pale de sekirite pou ap pale de lapolis sèlman. Donk se larezon pou lakèl ke bandi a trè souvan ou wè ke li gen posibilite pou l chanje non l, li gen posibilite pou l jwenn yon paspò, li jwenn posibilite se pa polisye a k ba li l. Donk gen lòt ajan ki ekstrèmman enpòtan nan chèn nan. Paske tankou pawòl la toujou di w, chèn nan pa ka pi solid ke mayon fèb la. L ap kase nan mayon k fèb la. e gen twòp mayon fèb lan chèn nan. Donk wi pou lapolis la se vre e polisye a kanmenm viv nan de kondisyon ekstrèmman difisil. Lè l fin sot travay fò l antre nan zòn defavorize yo, menm lè li menm li pa ladan l fanmi l ladan l, manman l la, pitit li pafwa la avèk manman pitit li. Donk li trè prudan e se la rezon pou lakèl w ap wè ke anpil fwa polisye yo k ap mennen operasyon yo kagoule. Donk e malgre mezi ke ou tande ke Wo Kòmandman an te pran pou te di ke polisye pa gen dwa ap fè tchèk lan lari kagoule, polisye yo pa okipe yo paske yo konnen ke son mezi de sekirite kagoul la ye pou yo. Se pa vle polisye a ta vle kagoule lan mitan lari ap tcheke machin moun, men li konnen ke si tout fwa lal tonbe son bandi, l oblije reyaji, gon bandi k sove, epi gon lòt, menm si lòt la tonbe gen youn ki sove k gentan wè l, enben li ka pa ka tounen lan katye sa ankò. Donk polisye a montre w ke kagoul la se yon mezi de pwoteksyon ke l pran. Donk li viv kanmenm dan ensekirite a, li viv dan katye defavorize yo e malerezman rekritman an k ap fèt la souvan etranje a mete men ladan l, souvan etranje a se li menm ki gide kòman nou te gen yon bagay yo te rele vetting, vetting ki ta fèt, ki te fèt dan lapolis la se ankò yon fwa entènasyonal la ki te vin avèk règ jwèt la. pou te etabli sou ki kritè ke y ap pran yon polisye oubyen sou ki kritè ke y ap voye yon polisye ale ki pa teni kont de reyalite peyi nou an. Nou gen yon polis ke menm nan rekritman an, menm nan kesyon vèting nan, yo fè de li yon polis ki pou pòv. Otreman di, yon polisye ki gen yon ti machin, ki gen matant li, ki Ozetazini, ki voye yon ti machin pou li pou l woule, Polisye sa sijè a ankèt paske lojikman l pa t dwe gen machin. Donk nou kreye kanmenm monst lan atravè de mezi enpòte ki pa reponn a reyalite peyi a ditou e se sa n ap sibi la. Mesye Devan, anvan n ale nan youn nan aspè ke rezolisyon ke peyi Etazini avèk peyi Meksik vle pwopoze Konsèy Sekirite Nasyonzini an gen, Alò li gen 2 volè. Youn ladan yo, anvan n vini sou sa ke, sa ki di ke se ta yon fòs, yon peyi manb ki li menm ta gen manda pou l ta itilize lafòs pou l ta vin ann Ayiti ede lapolis lan, ann ale a yon lòt aspè nan rezolisyon ki li menm vize mete de sanksyon sou moun k ap finanse gang yo, genyen yon lis de 10 a 12 moun ki yo menm nan sèten sektè se kesyon m nan sa ki sektè w panse ki dèyè finansman gang yo eske ou menm nan alèt ayiti ou byen nan enfòmasyon nan entelijans ke w genyen sou teren an ou kapab o mwen palpe pwente di dwa sektè sa e kijan daprè ou yo kapab alò sanksyon sa yo kapab afekte sektè sa e anpeche yo kontinye finanse sipòte e menm e bon pèmèt ke gang yo kontinye fonksyone. Mwen kwè ke fò nou trè prudan e pa rapò avèk alò lè m di trè prudan fò ke gouvènman ayisyen an pran lib kesyon pou l pa kite jisteman entènasyonal la rantre nan dosye sa a pou kont li e ou pral prèske e pa konprann reyalite e peyi a depi 2004 sa ke n ap viv avèk e gang ame yo kote ke gen de moun ki te oblije ame tèt yo pou defann tèt yo paske Wap gade etazini jounen jodia la etazini wap pran petèt ke al eseye mande yon moun pou retire zam lan menl lap di w non paske konstitisyon bal dwa poul defann tèt li nan perimèt ke li pitit li madanm li maril ye a e wap wè si janvye lè moun yo rantre anndan anndan kongrè a ebyen chif yo vin ogmante an tèm de vant dam Ozetazini ki fè ke tout moun reyalize ke ka gon kote k rive ke polis la pa kapab reponn avèk de emèt kote ke m oblije gen zam pa m pou m defann mwen. Donk sete la reyalite an Ayiti lè ke gang yo t ap okipe dè espas, sèl rekou moun yo te gen, dayè gon epòk ke menm lapolis te di moun yo m pa ka fè anyen pou ou defann tèt ou. Donk lè sa moun nan gen madanm li, li gen pitit li, E jodi a nap viv li. Gen de moun arme kap rantre kap frape baryè moun kap di ouvè pou mwen m antre. Donk se la peur dans l'âme moun nan ap viv li lè l konnen menm yon ròch ke l pa genyen pou l defann tèt li. Donk nou viv istwa nan peyi a kote ke efektivman lè lè antrepriz patikilyèman te oblije arme tèt yo nan dè zòn ekstrèmman difisil. Mentnan. Dènyèman, w ap wè ke plizyè imaj ke Barbecue li menm montre, e si petèt ke m te genyen imaj sa a, m si ke nou wè li, gon zam tèt chaje ke Barbecue souvan ke se li menm ke li ekzibe pou l montre ke zam sa a ke l gen lan men l, e zam sa a se lan antrepriz ke yo te piye ke yo te jwenn zam nan, on homme ke w ka konsidere kòm on homme de guerre, on homme ke w ap mande sa zam sa a t ap fè nan peyi a. Voilà que cet homme a été retrouvé dans une entreprise privée et au bas de la ville. Donk mèt zam sa a, eske lapolis menm si ou pa arete moun nan, men fò ta kesyone moun nan pou konnen dabò pa ki sikwi ke l te jwenn zam sa a. Pa bliye ke tout sa n ap viv la la li kòmanse aprè anlèvman e liberasyon kontre ranson 2 misyonè ameriken e kanadyen. Pa bliye ke gen plizyè moun ke yo te arete Ozetazini, don madan e dam sa ki se pwòch Germain Joly ki se Yonyon, ke otorite amerikèn yo tal pran nan prizon an Ayiti, yo transfere l Ozetazini. Donk, apati de arestasyon e 3 sitwayen, m kwè gen yon sitwayen ayisyen, 2 sitwayen ameriken. Dam nan e dayè li menm ki se mennaj e Yonyon an se yon sitwayèn e amerikèn ke li ye. Donk yo te arete l a l ayewopò de Fort Lauderdale sortant d'Haiti kote ke l t al di mesye yo kenbe la nou se 400 mawozo. Donk a partir de ce moment, a partir des documents retrouvés sur son portable, mesye yo vin kòmanse konprann trafik zam nan mye paske chak dwoum ki ta pral Ayiti, pa bliye ke nou gon peyi ki viv de efè pèsonèl. Jodi a la, bato ap desann Ayiti sou tout pò nou yo, efè pèsonèl. Donk yo pwofite de sitiyasyon an, mete zam nan dwoum, mete zam nan machin pou ke yo rive a destinasyon. Sa se yon kote kesyon trafik zam nan. Gon lòt kote tou, pa bliye ke an Ayiti ou gon seri de moun ki jwi de sa yo rele corps consulaire. Se son de konsil onorè moun yo ye, w ap pral Ayiti, w ap wè gon pil moun ki gen plak CC nan machin yo, swa ki pran tèt yo kòm de anbasadè, ki n le son pa, e ki son de entouchabl. W ap pran de moun sa yo, se de zòm dafè ke yo ye, se de komèsan. Donk trè souvan, moun sa yo rantre de kontenè, yo rantre de machandiz sou baz de. kò konsilè, otomatikman ke yo gen kontenè sa ki rantre, kontenè sa gen dwa al kay moun nan dirèkteman, alòske li kite limit la konsilè la, li tonbe nan komèsan, e ajan dwanye a sèlman se pafwa se kay moun nan pou l al fè verifikasyon an pafwa. Lè verifikasyon an fèt, ki ouvè ankò yon fwa yon lòt pòt a trafik zam nan. Donk, Arnel Joseph ke yo t arete ki mouri evidaman men lè yo t arete l il avè il fè sètèn deklarasyon Anèl Jozèf te konn di ke lè gen 10 konntenè k ap pase nan yon zòn antrepriz la konn kontakte l pou l di ke dizyèm nan se pou ou l ye pou l ka kite 9 yo pase donk sa k pou lan dizyèm nan se zam, se munisyon. A un pwen tèl ke l di ke gon lè, e la, il a, il en a parlé lors de ses déclarations, de son interrogatoire à la pnh. E se la ankò une fwa w ap gade sa k vin pase polis la. Lontan, lè ou gon kriminèl oubyen on, on sispè enpòtan, ke lapolis lontan te konn ap entèwoje, yo te egzije pou gon kamera k ap filme, ou p ap kòmanse entèwogatwa w la san ke kamera a pa gentan on epi branche. Wap gen kamera jiska la fen de lentewogatwa pou ke nenpòt ki sipèvizè kapab retande sa moun nan te di. Pou pa gen posibilite pou pa note sa moun nan ap di pandan entewogatwa w la. Donk gen de enfòmasyon ki vin jwenn nou o nivo de Alerte Haiti ki ekstrèmman twoublan pa rapò a mòd operatwa ke kriminèl la li menm li revele kòman l te konn jwenn zam ni. Paske lè moun nan di m gen 10 kamyon kap monte Okap, Alepòk, Arnel Joseph te okipe zòn e Latibonit. Donk, li bay des eksplikasyon ki trè klè e ki pèmèt ou konprann mòd operatwa la, se son des hommes d'affaires, se son des hommes ki son byen plase, pafwa des hommes ki benefisye de couverture corps consulaire, ki pèmèt ke kontenè sa yo rantre epi ki pral di l dizyèm nan se pou ou kite nwèf yo pase. Gon lè l te menm di ke l te fè, li te fè vòlè. Eske Arnel Joseph te site des noms? Nan deklarasyon yo ke petèt nou petèt pa ka pataje, nou pa gen yo, èske l site de non? Mwen pa, mwen pa gen dout ke de detay ke l te bay la, polisye anketè la t ap an mezi pou l wè de kiyès ke l t ap pale. Sa je n'ai aucun doute. Li bay lan ki zòn kontènè a t ap prale e lè e avèk. Tip de materyèl ke konntenè a t ap pote a, yon ankèt serye t ap idantifye ki moun sa te ye, e l te menm di l te rele moun nan l te fè kòlè avè l, paske lè l ouvè konntenè a, se 9 milimèt ke l te jwenn kòm minisyon, alòske bagay sa yo pa sèvi avè yo, sa fè 5,56, 7,62 l sèvi kòm arme de guerre. Donk, il a donné des détails précis. Donk la mentnan, ankò yon fwa, nou genyen malerezman yon sitiyasyon kote ke se blan kap fè travay la pou ou, paske otorite ayisyèn yo pa vle fèl, e lè yo entewoje de moun o Zetazini ke yo arete pou trafik zam, yo konprann mye e koulwa ke yo itilize yo, e sanksyon yo trè sètènman prale vè moun sa yo ki petèt pat menm konprann e enpak ke sa ta pral genyen il y a 10 ans, il y a 5 ans ke ap gen jodi a e m panse ke se a partir de arestasyon e 3 moun sa yo patikilyèman aprè e kidnapping e misyonè yo ki te mete pwojektè vreman e o pli o nivo e prezidan Biden te voye menm youn nan ho responsab FBI yo an Ayiti ki pou tal pran eleman yo pou te konprann sa kesyon an te ye donk e depi lò ou santi ke done yo chanje e genyen kanmenm yon detèminasyon pou ke yo frennen e kesyon trafik zam e minisyon nan peyi a. Mesye Delva nou preske rive nan fen pwogram nan wi e men ma grand kesyon se yon kesyon ki divize la sosyete ayisyèn kesyon de Demand pou yon fòs etranjè vin nan peyi a e ki ou menm ki jan ou wè e demand la eske nou kwè ke yon fòs etranjè kapab pote yon solisyon nan sa Ayiti ye jounen jodi a daprè ou menm? Bon malerezman se yon reyalite paske otorite yo bat ba. Lè m di otorite yo bat ba talè a m di ke m pa t e gen lè m pale de anbasadè Kanada a m di de bagay. M di se oubyen il a mis le pied dans le plat oubyen il a crevé l'abcès. mete pye l nan pla a, sa ke l pa konprann konfigirasyon e teren an, epi li li li li fon li fon gaf lè l pale de je bèf la. B kreve l ap sè a, se o ka ou li ta kareman akize otorite nou yo, se yo k je pèp la. Otoman di, li envite je nèf chita a je pèp, san ke l pa site non ki moun ki chèf je pèp la, ki s on wont pou mwen menm kòm ayisyen pou m ap di sa m ap di a la a. de mes autorités, je parle de mon premye minis, je parle des membres de mon gouvernement. Donk lè ke yon otorite etranjè se konsa l wè l alòske reyalite a se sa l ye, m sot di w li talè a, une fwa ke yo envite yon antant avèk je 9, je pèp la ranfòse. Donk sela ve di kwa? Nou gen de gwoup ame e yo pretann ke menm otorite yo se te ka yo menm k ap telegide lòt gwoup la. Donk lè w gen yon sitiyasyon parèy, malerezman ou gen otorite yo ki bat ba, oubyen ki vin preske fè kò avèk gang yo, donk ou preske pa gen lechwa non la. Popilasyon an ap kreve, se paske li pa kapab ankò. Sa vle di ke li pa wè devan l. Pafwa moun oblije aksepte yon sitiyasyon ke l pa ta gen moun k ap kriye la, men ki di tan pou n pèp la ap mouri jan l ap mouri a la si se sa k ap pot solisyon an ebyen ke sa fèt paske otorite yo bat ba moun ki pou pran lidèchip la li pa pran l dayè se li k mande l dayè l dayè wè tout deba k ap fèt la li pa menm kapab konn sa l mande a menm li pa ba l fòm li pa gen lidèchip la ankò l pèdi l donk la ankò yn fwa malerezman se petèt yn solisyon men ankò yn fwa nou viv sa yo deja Nou viv etranje ki rantre epi dizan senkan aprè ou te genyen jèn ti nèg ki te nan lari a la a ki jodi a ki gen kenzan, nan dizan l pral gen vennsenkan. L ap grandi nan lari a, pa janm gen moun ki mande l sa l pot pou vann, li gen inikman kòm modèl Izo, li gen inikman kòm modèl Barbecue, li gen inikman kòm modèl Chen Mechan, li gen inikman kòm modèl Lanmò San Jou. Se moun sa yo ke li wè ki kapab mete ki fè lè l pran zam li, li fòse w tande l. Donk ou pa ka gen yon sosyete pou se konsa ke jodi a yon anbasadè mande pou n jwenn yon antant avèk yon nèg ki pran zam li olye ke li ranfòse polis la. Pa bliye ke polis nou an se Kanada, Etazini, Lafrans ki pèmèt ke yo egziste. Donk se dabò yon echèk pou yo yo menm pou ke yo pa kapab gen yon fòs e ankò yon fwa Nou tande moun ap pale de lame, de fòs etranjè ki pou vini. Le profil de ces chefs de gang? Izo n'a pas 30 ans. An mwayèn se 25 an nèg yo genyen. An mwayèn se segond, twazyèm, katriyèm nèg yo fè lè yo fè klas. Se sa n pè a. Se sa k mete n ajenou jounen jodi a la a. Donk yo mèt fèmen akademi, fèmen lekòl, fèmen sant de refleksyon, epi kounya kite bagay la ale nèt, si se sa le modèle aujourd'hui, s'il faut faire appel à une force étrangère pou debarase nou de eleman sa yo ki bloke Varreux a, mon chè yo mèt fèmen akademi an, yo mèt fèmen ekòl de polis la. Mikwo an Mikwo. Pou jan wè. Ou vle di nou fòs sa a li ka vini tou l gen menn mari tou paske vu penetrasyon pou l ta fè pou l al chache zam al dekouvri zam kote zam yo kache anba tè kote yo kache anndan anba kabann. Fòs sa kapab gen menl mare tou paske gen de kote li oblije itilize vyolans e nan vyolans lan gen domaj kolateral ki pral kapab vire kont yo tou. Absoliman. Lap gen menl mare. Lap gen menl mare, dayè ou wè kanmenm menm Bahamas e se sa ke otorite nou yo pa konprann, Bahamas ofri pou l voye lame l la an Ayiti pou vin ede nou. Men mwen si ke se yon kalkil politik ke Bahamas fè. Jodi a, m ap pran yon egzanp trè senp pou moun Nò yo, le Nord héroïque. Dènyèman la, gen yon bato Labadi ki debake dan, gen yon bato Royal Caribbean ki debake Labadi avèk 6 mil pasaje abò, pandan ke Ayiti en difficulté, prenant que Port-au-Près a prent du feu, prenant que Okape a prent du feu. 6000 passagers à bord d'un bateau qui rivait et puis qui rivait presque la veille Columbus Day, que ou célébré aux Etats-Unis, qui sont sous congé fédéral aux Etats-Unis. Ok, 6000 passagers qui rivait là. chak moun ap peye a leta ayisyen 12 dola. W ap, lè w fè kalkil la pa rapò a sa sèlman, si nou envesti nan touris nou, 2 hub ke Royal Caribbean genyen kote yo ye? Youn Labadi, lòt la kokoke Bahamas. E Bahamas jodi a vle pou l rale, pou l rale plis moun lakay li pa rapò a sikwi bato sa a. Donk, ou wè lè l fè deklarasyon an, m ba w garanti l pa gen okenn entansyon pou l voye vre, men li pale a touris yo pou l di yo, se yon sòt de bagay de marketing ke l fè sou. Li di moun yo m ap voye yon lame wi lòtbò a, men li konnen konpetisyon ke l gen avè w la se sou laba di l ye. Men ou menm ki pa gen otorite, k ap gade, ki konprann anje yo, ki konprann je k ap fèt la, ou fèmen bouch ou, ou pa di anyen. Men Bahamas pa gen okenn enterè voye moun vre, men li fon, li li pa konpwen sou Vale yo, m pa konnen si w gen yon dènye kesyon. Wi, m konnen lè a rive. Lè a rive? Bon, m petèt, wi, m panse ke tèlman lè a rive, men tèlman gen anpil lòt kesyon, anpil lòt pwen, m t ap senpleman rapidman, si Mesye Delva vle manyen kesyon sa, e gen de moun jisteman ki ap kesyone menm jan an tou, poukwa pa lame Dayiti? Sa k ap se lame a pa gen mwayen? E poukisa yo pa ranfòse lame a pito? Donk se youn nan deba k genyen jisteman anba live la kote anpil moun ap di men. yon fòs etranjè e lame pa nou an? Pou ki sa yo pa ba yo mwayen pou yo fè travay la? Bon, m pa konnen si nou gen tan pou sa. Bon, rapidman m ap di w ke ankò menm sa m sot ba w pou fòs etranjè an la, li ka menm valab pou lame a tou. Kan mwen menm, ekoute, mwen, mwen vle kwè m fè yon efò pou m kon, pou m gade mòd operatwò gang yo. Mwen vle fè yon efò pou m gade plizoumwen armeman yo e m gade e fòm doperasyon ke yo mennen yo. Si nou gen yon polis ki ranfòse, lè m ap pran de nèg a zal sapat, a zèl sapat, tenis lan pye, bout pantalon, ki kapab jwe sou pè nou pou yo anvayi lari a. Fort erezman yo pa konn tire, paske si yo te tire yo fè plis dega toujou. Men ke yo danjre, lè moun nan pa konn tire, lap vide bal atè. Dè zanfan pafwa. Gen youn mwen wè lòt jou, fizi a pi wo pase l. Donk se ankò youn fwa, yo jwe sou pè ke nou genyen an. Si nou genyen yon polis ki byen ekipe, motive dabò, ki konnen ke Lèl rive sou gang nan, gang nan pa gon patron politik ou pa gon patron pwisan nan sektè prive a. Se sa le dram. Se petèt sak fè ke menm polisye a aksepte ke se blan ki vin fèl pou li. Li konn pwoblèm nan, men li pè fèl paske li konnen lè gang son pwoteje. Lè chèf de gang son pwoteje. Li konnen ke nèg yo gen bwa dèyè bannann yo. E se sak pwoblèm nan, wap fè blan vini, lap rezoud li lan 10 ans lap tounen ankò kòm pwoblèm. Paske il fo Bon mesye Delva rapidman, rapidman sou sou kesyon lapolis la se petèt vrè ou menm ki anndan se sirkwi sa genyen de deklarasyon de polisye ki di ke yo y ale an misyon yo prèske rive pran bandi an gon kout fil ki fèt don sèten sektè, sektè prive ou sektè piblik anfen epi yo di yo sispann misyon an. Ou konfime sa? Se trè posib. M tande l e petèt ke gen de ka temwanyaj ki konfime l. E m pa gen oken dout ke sa polisye yo di a yo viv li vrèman. Gen de operasyon ki fin prèske t ap mennen. E dayè, ekoute, si gen de moun ke yo kidnape, gon kout fil ki fèt, yo otomatikman mennen moun nan tounen. Gang nan gon mèt. Gang nan gon nimewo telefòn. Gang nan gon moun ki kontwole l. E moun ki gen pouvwa fè lagè a, l ka fè pran tou. Se sa pou nou konprann. Donk ou pa kapab e m ap di w lè ke yo lage yon moun e m ap site de non ki te piblik. Ou te pran mesye Gaëtan Jérôme ke yo te kidnape e dan lè minit ki swiv yo te libere l apre de twa kout fil. Ou te pran mesye Patrick Moussignac, jounalis ke yo te kidnape l, kout fil fèt, de twa minit yo libere l. Mentnan ou konnen pandan y ap libere yo a gen moun ganndan k an otaj k ap sibi sa, k ap viv li an dirèk ki vini nan Alerte Haiti aprè, yo di se moman ki te pi difisil pou yo, pou yo gade yo gen on mwa, gon dam, on fam dafè ki te gen on mwa anndan an lè mesye Moussignac rive. Epi yo vini otomatikman, yo site non l, epi yo vin chèche l. Dam nan santi ke vrèman l pa moun, paske li menm tou k ap travay di. Nou byen kontan ke yo libere mesye Moussignac. Nou byen kontan ke yo libere mesye Gaétan Jérôme, paske yo te ka mouri tou lè yo ap pran yo a. Yo pa menm konplis non. Men gon moun ki gen kontak gang nan, paske Mousyak se moun ni, paske mesye Jeròm se moun ni ki gen pouvwa pou l rele gang nan e ki fè lè yo libere Mousnyak, lè yo libere mesye Gayetan Jeròm, moun k anndan yo pa konprann ke se gratis non. Yo pral peye kòb la pou e pou moun nan. Yo pral double kòb pa yo a. Y ap peye pou moun yo libere a. E se la ankò yon fwa loutchye ke pou nou konprann si gon moun ki gen posibilite pou l fon apèl men moun sa la, otorite yo ka mennen ankèt la pou yo konn ki moun li ye. Yo kapab kesyone moun yo libere a mande ki moun ki te rele pou ou, fò rele moun nan di l mèsi. Donk apati de sa, lasolisyon e la.